Yè mwen te siman lè m pale se e pa paske jisteman mwen gon moun ki di m pral gen tèl bagay non men se bon sans mwen di m ke men sa k ka rive paske m ap swiv aktyalite a nan sans sa a plizyè menas te toujou fèt etsetera kidonk Vitelòm te toujou ap chèche yon mwayen pou l gen kontwòl tout anlè Petyonvil yo atake yon zòn ki rele Franswa maten an. ki pa lwen mache Grefen an. Depi yè swa nan blòk Franswa Grefen Duval nan Doko. Duval, Nèg yo ap frape nan zòn ki bay aksè sou Pènye, Dyèk, Jirado, wout Frè. Nèg yo se kout bal sèlman y ap mete nan Bojan. Nan metivye se pa de dega nèg yo pa fè. M pa konnen sa k pase. Nèg yo atake yon pakèt kote. Nèg yo piye boutik moun, yo kraze bagay moun, yo pete bal, yo boule kay. Nèg yo genlè gen enfòmasyon. Gen kèk polisye t rete nan zòn nan. Nèg yo ap chèche kay tout polisye t nan zòn nan pou yo boule, pou yo asasine, pou yo vòlò. Dayè gen yon boutik nèg yo al kase, se boutik yon kòmandan li ye menm. Nèg yo konnen. E menm kwè, selon premye eleman enfòmasyon, yo ta pati ak yon frè misye nan youn nan boutik li yo. Yo kase l. Gon kenkayri. nan zòn nan nèg yo ale nèg yo bwè byè etc yo ap byen pase depi maten map lanse SOS la polis pa fè okenn reyaksyon paske sitiyasyon konplike m pa konn sak vin pase san char blende kelke polisye ta sanble al gade sak ka fèt nèg yo vide bal sou polisye yo. Malerezman m poko gen non yo. M ta swete ke son bon son enstitisyon an touka fonksyone tèt anba. Denm dat sa polisye mouri ou pa jwenn okun nòt de la part de la pnh ki di ke men kiyès yo ye et ou pa jwenn pèsòn ki di sa. Ou pa jwenn pèsòn ki di sa. Le riche Nimewo a bèl sou ekran lap pase la premye nimewo wè a 62 44 tande wi ou pa jwenn ankenn nòt ki di ke men kiyès polisye yo ye ki kote yo afekte kisak te pase okenn nòt jiska prezan yo ap tann petèt nan wikend la si yo sonje yo a sòt yon bagay tout mesye nap gade la yo vitelòm asasine yo anba kout bal lè kounya ranfò antre giyimè ranfò pote paske m toujou yon ti kras nwi men fò m fè n tande sa paske yo sou tout rezo yo fò m fè n tande li paske pa mwen k envante l se leta ki mete n la lapolis ki an difikilte ban m wè kote nèg yo kote nèg yo pou n tande sa yo t ap di an n wè m wè. Mesye alèt alèt nèg vitelòm yo rive sou nou la yo menm ki te fè mò pou nou. E nan Franswa egzakteman. Anhan, nan Franswa. Ok, bagay la konplike. Finalman yo fè mò pou nou. E tout moun nan lari la, n ap frape men nou konnen jan tout bagay ye. Nèg yo rive sou nou, 3 machin, lode ap bouche epi nèg yo ap frape. Nou poko gen repons lapolis ditou ditou, sèl ekip sou plas la. Gaspiye! Pa gaspiye! Talè, talè. Ou wè pa tande sa misye di a. Sal diw la e verite wi. Vitelom telman pwisan. Misye non selman l debake ak solda, zam, kout bal ap tire, misye gen bako lodèl nan menl pou lap bouche wout ke la polis te koupe. Ooh Bayo anpil. Bayo anpil wi. Bayo tris anpil. Gen nimewo a sou ekran Miker Dorestin tande byen wi. Non sèlman e menm sa l te fè wi lè l t ale ki kote peti twoupo nan do akademi an wi. Misye debake ka yon ajan BLTS, misye debake ak tout bako lodè l tout blanklanklan li, misye rantre kay ajan BLTS lan, li pete kout bal. Misye kraze kay la, l mete dife nan kay lan, epi misye kidnape tout moun nan kay la l ale avè l nan do akademi an wi. Sa ye anpil. Shabbass Bondye beni m. Sa kap pase lakay la pa di. Mwen menm m pa polisye pa vre. menm gen bon sans depi lè day yo te yo retire on on on byen mal yo vlon pèd pawòl petyonvil m di yo mesye dayè m tap pale avèk on on chèf te menm gen non zanmi ki anba lavil lan te non misye te site pou petyonvil. Gon nèg nan polis la di oh misye poko gen ase eksperyans oh nèg kap frennen bandi tanzantan wi yo wèl poko kapab oh e misye mdi atansyon Aladin petèt kabaris la men misye pa yon nèg de tèren vre yon nèg atè a vre selon enfòmasyonm jwenn em pale a polisye tou travay yo tou mesye. Paske kòmsi m panse ke m ta ap fè yon kalite travay konsa pou m pa pale a kèk bon polisye ki sou travay? A sa t ap grav anpil! Sa t ap grav! O! Talè, talè, avan m fin ba nou baay sa, se, m te, m te vle nou, m te vle misye salye peyi an, misye, misye la wi, sanble misye pa t gen kouran. E, Chalson, kouman w ye? Se ou? Kouman w ye Chalson? Bonswa TT se mwen menm se mwen menm mwen anfòm gras a Dye mwen la jan ou deja anonse la mwen te gen pwoblèm kouran mwen te gentan kouri fon estrateji voye yon zanmi an fèm jwenn yon ti chaj konnen gen pwoblèm kouran Ayiti Donk se ou kap pale Shelson Sanon kòman w ye kòman w santi w jodi a aprè 10 an ou te fèmen dèyè bawo finalman jodi a ou jwenn liberasyon w. Ak ki santiman? Kòman w ye? Nou pap pale anpil non. Ou konn bagay yo, men di nou non. Kòman w ye pou lenstan? Mèsi anpil Teddy, se yon vrèman se yon gwo kontantman ke li ye pou mwen jodi a aprè 9 an 6 mwa e 20 jou ke m te prive de fanmi m, zanmi m, e ke jodi a mwen rejwenn yo. Se vrèman anpil kontantman, anpil emosyon. Mwen ap di w mèsi anpil, ou travay anpil pou sa. Ou pa ou pa moun ki ap defann moun ki gen lajan, men ou ap defann moun ki pa kapab, moun ki pa gen moun ki pou panse pou yo yo. Se jan de moun sa yo ou defann, se sa k fè jounen jodi a. Mwen jwenn liberasyon sa a, san ou menm liberasyon sa a m pa di li t ap enposib, men ki te ekstreme, ki t ap ekstrememan difisil pou mwen. Paske se pa t yon bagay ki te fasil ditou, tout moun te bliye dosye m. Pèsonn jij pa t vle pran dosye m. E Poukisa yo pa t vle pran l? Poukisa yo pa t vle pran dosye a? Yo te pè? Bon, yo pa t, anpil moun pa t vle pran dosye m. M p ap fin di se pè, paske jodi a m ka pale, gen bagay ke m ka di. Mwen te gen gwo kòb pou m pa t janm jije. Gen moun ki te toujou di m ke m pap janm jije. E lè prèv son la, yo di m sa a de, yo di m sa a pa telefòn. Gen moun ki egzije m lajan, egzije m gwo lajan, gwo òf, ofri fanmi m gwo bagay tou. pou m te fè antant ansanm avèk yo pou m pa t janm site non yo, paske m te di mwen menm si tout moun prezante m kòm yon kriminèl, yon dilè de dwòg, rapè, donk mwen konnen m inosan fòk mwen pale verite a pou m soti, paske mwen gen fanmi menm jan avèk yo tou, lè fanmi m resevwa nouvèl sa yo l pa fè yo byen, donk mwen santi m byen gras avèk ou menm apre Bondye. M pa tap ka soti nan tribinal la pou kont mwen tou epi tout jan m konnen m konn Pòtoprens byen. Wè, wè, se vre. Son lòt vil mwen wè. Wè. Antouka. Chak kote m rive se m ap mande ki kote la ye. Y ap di w, wè son yon Pòtoprens ki defèt. Ki defèt, m kapab di ki te kraze men kounye a ki vin kraze 4 fwa plis.